Bravo mon djab a sa pa. Kòm nou wè bab blanch nan figim men map gade nou tout la nèt m ka papa nou m tout bagay sa vle di w nou konn ayiti mesye nou fèt nan lamizè mesye mwen m resalye nou ankò pou gwo travay sa nap fè a. Nou sakrifye vi nou menm lè gen kout bal nou toujou bay kisa kap pase anndan planèt la sa vle do ayiti rive nan moman la mesye fòk tout pitit peyi a fòk nou met fon solidarite anndan peyi a pou nou etire ariel anri la tout kolonn sanzave l yo paske lè m te leve an ayiti m pat jwenn yon ayiti konsa m te jwenn yon ti paradi m tap viv la menm lè nou te nan grangou se vre nou pat byen manje se vre nou pat menm jan a sendomeng Men nou te nou ti paradi, paske a 2 gouden nou te konn bay medam yo, yo te konn achte, yo te konn fè biznis. Jounen jodi a, nèg yo mete yon grangou katastwòf apre 2004, pandan yo t ap diskite pou Jean-Bertrand Aristide ale, yo te di se Aristide ki te kreye chimè, yo te di se Aristide ki enpeche magazen yo fonksyone anndan peyi a. Apre 2004. Twazyèm vèsyon phtk a rele Preval men kote yo lage nou. Yo ba nou kòb petwo pou n te devlope Ayiti, pou pitit nou te gen bon jan inivèsite, pou nou te mete lagrikilti kanpe, pou nou te mete medam nou yo kòrèk. Jounen jodi a kisa nèg yo blaze yon sosyete. Nèg yo fini a yon sosyete pandan yo di se chèf deta yo ye. N ap voye yon mesaj bay mond lan. Nap voye mesaj bay ameriken nap di ameriken nou konprann ki jwèt kap jwe ya nou telman konprann ki jwèt kap jwe ya yap atake pitit li yo nan bande ya kote nan ki peyi sa nou nan ikrèn li menm e pon wouj yo el de gentan debloke 2 milya de dola voye ale l paka parèt menl voye kòb yo anba anba men nap di pisans ameriken an nou menm ki site solèy lasalin bèlè tokyo matisan kafou kafou fè nou kite kay nou Nou kite biznis nou, tout bagay nou kraze anndan peyi a, nou pa ka achte, n ap mande pisans ameriken an sa k gen la. Poukisa l ap fè zak sa yo? Èske se paske n te bat franse? Èske se paske n te etire chenn nan nan kou nou, n te di blan franse yo, dènye tan apokalips la rive? N ap di nèg yo nou konprann yo, nou kòrèk. Paske 2004 yo te vin pran Aristide la pou chèf chimè, yo te di depi Aristide ale pa p gen yon grenn chimè ankò nan peyi a. N ap di nèg yo sa k gen nan peyi a? E nap di tout blòdè yo k anndan geto yo, zam ki nan men yo m toujou di yo sa se pa yo k al achte l, manman yo se esklav yo ye, papa yo se esklav anndan komin nan geto yo, kote nèg yo jwenn ak gwo galil modifye sa yo anndan peyi a. Chonje yon deklarasyon gran nèg yo te fè anndan peyi a, yo te di y ap achte zam ba nou. y ap ba nou manje, y ap ba nou lajan pou nou ka fon katastwòf sou nasyon an pandan deseni sa yo. E n ap di nèg yo, dènye tan apokalips la, zam sa yo k pran nan geto yo, yo mèt pridan, yo mèt trè pridan ak zam ki nan geto yo. Paske geto yo pa gen magazen, geto yo pa gen restoran, geto yo Pa konn vwayaje, gen manman pitit nou yo poko janm al menm al sendomeng nap di nèg yo zam sa yo zam apokalips la pandan yon syèk de syèk pral bout apre lesklavaj nèg yo se ame yo ame nou pase pou nèg yo te ba nou ni inivèsite lekòl klasik mete ayiti an fonksyon an chantye Nèg yo pran kòb petro karibe achte gwo machin, y achte bèl kay sendomeng, yo bati bèl vila santo domingo, ayiti menm ap kraze. Jèn gason sa yo k kanpe devan m nan yo pa nan inivèsite, yo pa fini etid yo alewè, yo kanpe a yon bra mikwo nan men yo, anben kilè map gen yon doktè nan mitan yo? Kilè map gen yon doktè nan mitan jounalis sa yo la? Sa vle di w yo mete nou nan yon kondisyon kote lè manman nou fin vann dlo, manman nou fin vann kafe, Li fè nou fè sizyèm lekòl se kite lekòl la vin kenbe radyo, vin kenbe yon bra mikwo nan men nou pou nèg yo. E poutèt sa yo te di yo gen tan achte pi fò filozòf anndan peyi a. Depi nèg la kòmanse nan nivo katriyèm, senkyèm, li gen tan gen yon patwon anndan peyi a. Se la a nou pran an. Depi nèg la fin rive nan nivo inivèsite, li gen tan gen yon patwon k chèf li. Li doktè, l gen yon patwon. Li minis, li gon patron. Li direktè jeneral, li gon patron. Sa vle di w pèp mas defavorize yo, li pa gon patron. Nou gen yon nèg anlè a k rele Papa Bondje, li voye yon ti lòm ba nou la k rele Jean Bertrand Aristide. Se Jean Bertrand Aristide mwen pran 2 kou deta apre 4 syèk fin pase, Aristide vin la nan yon syèk, e men syèk sa a kòmanse 9, yo ba l 2 kou deta pou kisa? E pou ameriken di nou kisa Aristide te vòlè, si l te vòlè kabrit, si l te vòlè yon ti bèf pou li, si l te vòlè papa l, si l te plimen manman l li pa t peye. Sa vle di w lap di nèg yo dènye tan se Aristide ki konn ba nou manje, se Aristide ki te montre l al travay nan bwat leta, se Aristide ki montre nou met bon djim sou nou paske se pantalon pyese nou te konn mete sou papa Dòk, nap di nèg yo. Sa yo fè nou an yo tèlman antò yo antò menm papa Bondye konnen yo antò bisens lan bisens lan ki te vin pran isit la repete yon mo avan yè a avan yè la e mo sa mo sa yo repete a li gen pou l fè layin layin sou latè paske non Aristide la se yon non reyèl se yon non espesyal se yon nèg k ap konstwi inivèsite se yon nèg k ap konstwi lopital se yon nèg k ap bay moun manje se yon nèg ki renmen bay moun travay se yon nèg ki pwòp Li ta renmen pou peyi a fò. Tirè pou yo. Nan sa peyi a ye la ou panse Doktè Jean Bertrand Aristide ka retire nan peyi a. A monchè, banm di w. Banm di w. Te gen lame dayiti. Lame dayiti te tèlman fewòs. Makoutchou te tèlman fewòs. Aristide mennen yon batay. Lontan menm yon ti fimen bòz wap fimen yon bòz. Makout kenbe w li touye ni manman w ni papa w wi. Aristide kraze kleng nan. Lontan ou pat ka fè jounalis non menm. E nan bra pou te rete. Depi ou ta fin filmem la, ou wè yo ta pral pran lakay ou a tout manman yo touye w. Paske depi nap pale yo mal, jounalis ki te filmem nan yo pral detwi w. Yon sèl bagay map di w, libète a gentan kòmanse deja, se nou k poko konprann li. Lè na vin konprann libète Aristide la, lè sa nap fè yon sèl chemen, yon sèl wout, yon sèl devlopman, paske depi lè Aristide tap antre, Aristide nou sèl lavalas pap ka etire Ayiti nan sal pral tonbe a. Nou ta renmen tout filozòf ki gen bon tèt. ki gen kapasite al jwenn Aristide nan taba pou n fòme rezo l ap fòme a pou n etire Ayiti. Men se menm diskou sa SDP tap bay nan lari a nan li a 1 an. Men kounya nou retwouve yo divize Andre Michel vini. Banm di w, tout moun sa yo 2004 yo te gen yon bagay nan men yo, fòk Aristide ale anba chal. Yo pat parèt non, yo pat parèt men yo te la. Tout te nan 2004. Ou wè depi son lè ki kite lavalas, l al fòme yon ti klik Li rayi nou youn, li pa ta renmen pou Ayiti gen inivèsite, li ta renmen se Sendomeng pou y al konstwi gwo lopital, gwo makèt, gwo bagay, a madanm ni, a pitit li, ni menm pou yo kite Ayiti nan eta l ye a. N ap di nèg yo, nèg sdp sa yo, n ap di pèp la, kale je yo pou pi klè, depi n te tonbe nan dlo cho, lè n wè dlo frèt la, fò n pè l, paske nèg yo, m sonje lè a, prezidan k mouri yo te rache a, Yo pete jel la, nou menm nou pat dakò poul te mouri nou te di fòl ale, men nèg sdp sa yo, a tout ti klik la yo te dakò pou misye mouri, misye ta pral mete ti gout sou gaz la, nèg ki mouri a, ti gout li ta pral met sou gaz la, sdp moute pou 1, li mete 49 goud, sdp avèk Jovenel. Fò bay vin gen 50 goud pou li, jounen jodi a yo konfòtab. Yo konfòtab kote yo ye a, pandan mwen menm, madanm mwen ap pichkennen m pou yon ti mamit diri. Pandan mwen menm, lè m manyen madanm mwen, li di m tou grangou, pa manyen mwen. Sa vle di w nèg y ap blaze nou nan geto, yo menm y ap kouche bèl timoun 12 an, 13 an, 14 an, e y ap bèl ti, y ap pran yon ti bagay ki koute 15 dola, e, gwòg. Mwen menm m bezwen yon asosi pou m bwè nan geto a, m pa ka viv la, m di nèg yo, Nèg geto mann mwen yo, nèg geto yo, nèg katye popilè yo, nèg Tousen Louvèti yo, nèg Desalin yo, zam ki nan men nou yo, se pa pou n dejouke Lasalin sèlman, Bèlè, Tokyo, Solino, Matisan, Kafou, Kafoufèy, paske moun sa yo pa t konn anyen nan kòk petwo a, mesye! Ti mesye Desalin yo!